Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon on le surnome le gourou du foot haïtien Yves Jean Barre ansyen prezidan de la federasyon haïtienne de football te gen anpil skandal ki te genyen nan federasyon an e surtout moun ki te plis viktim yo se te la seleksyon Féminine de football. Sa vle di tout medam ki te nan afè foutbòl la, anpil nan yo te denonse Dadou Janba kòm moun ki t ap fè agresyon sou yo. Yo te sibi anpil menas. Men koute y a yon journaliste etranje Romain Molina ki te pran dosye sa, ki te vle rive avèk li trè trè trè lwen. E o bout di kont, gen sanksyon ki tonbe sou do Dadou Janba pou li pa janm mete pye nan zafè foutbòl ankò. Bridsoukou vin gen yon lòt desizyon ki sòti pa bò kote yon tribinal pou dire ke pa gen ase de prèv, sinon prèv yo pa konvenkant pou ta kapab chita sou akizasyon yo pote kont Dadou yo. Sa vle di pou otantifye akizasyon sa yo. Anpil moun di, mezanmi gade sa k pase, Dadou Janba pral nan tèt seleksyon, Dadou Janba pral nan Federasyon Ayisyèn Foutbòl ankò. nous nous regardons, nous voyons un message qui a circulé à, travers les réseaux sociaux, comme quoi la FIFA n'autorisera pas le retour de Yves Jambard à la tête de la FHF. En cas d'insistance, la FIFA pourrait sanctionner le football haïtien à persister et signer Ernst Lorenz lors de sa participation le samedi 25 février 2023 à l'émission Carton Rouge. Est-ce que c'est vrai? Eske Dadou pap janm al nan afè foutbòl la ankò? Antouka nou menm nou la nap tann. Men sèl sa m konnen ekoute le fout ayisyen sa n'existe plus sinon que de nom. Paske jan bagay la ye la pou ap gade lè te gen peyi pat gen foutbòl. Alevwa lè pa gen peyi tout bagay an degraba. Men kanmenm m ta kapab di foutbòl maskilen paske bò kote medam yo nou wè gen anpil efò ki fèt. pou te kapab pèmèt ke ekip sa li menm li kalifye pou mondyal Nouvèl Zeland, Ostrali. Menm si yo mete nou nan mitan 3 gwo towo, men nap degaje nou kanmenm. Men gen anpil jwez ki fè sakrifis pou seleksyon sila paske gen youn ki nouris m kwè yon mwa e ki deside al woule balon pou kapab pèmèt ekip sa li kalifye. Lè map gade foto sa atravè lè rezo sosyo, aah anpil frison. M di waw gen moun toujou nan peyi a se kòmsi m ta kapab di w gen anpil moun ki rete nan peyi sa ki di yap goumen yap goumen kont bandi yap goumen kont tout yon seri de bagay kont opresyon leta kont nan tout sa yo mete nou kontre povrete ekstrèm kontre ensekirite kontre kidnaping kont tout pwoblèm jiskaske peyi sa li kapab rive nan yon nivo pou li rale yon souf a ben wi se konsa pou bagay la fèt fò m di nou ke An pasan, eske sa a chanje o nivo de Savyen? Pa vrèman. Pa vrèman. Menm si ou wè jounen jodi a la popilasyon ap bat bravo pou ti bandi pwèl pete k ap rele anmwe patwon gran bòs e mennen m lopital men kòman bagay la ye, sa pa anyen. Paske si se te yo menm ki te gwo bout bandi Nou ta kapab di nou nou pral rale yon souf. Men tout sa yo se ti bandi pwèl pete. Anpil nèg ou wè lapolis ap touye toujou se ti bandi pwèl pete paske ki sa k pase? Kant gen yon ti bandi pwèl pete ki tonbe nan yon baz, ebyen sa w tande a la y ap ranplase l rapid vit. Èske nou konprann? Donk sa vle di ke fòk lapolis. Degaje l kou mèt Janjak pou li kapab frape pi fò. Gon sitwayen lapolis arete, lapolis di li se manm gang 400 mawozo. Manm òganizasyon kriminèl ki rele 400 mawozo. Mesye sa a se Dorestan Roosevelt. Lapolis arete li le mardi 21 fevriye 2023 nan Channmas, pli presizeman, devant local local de Moa. Monsieur sa est 39 originaire originaire Port-au-Prince. Roosevelt jeune arrestationné pour implication présumée dans plusieurs cas, enlèvement, assassinat, vol à main armée, association malfaiteur. Sous l'ordre SDPJ. DDO, li rete nan gadavu pou swit jidisyè yo. Le nome John Peterson Moise alyas Johnny, orijinè komin Lestè ki li menm nan departeman de l'Artibonit, manb aktif gang ki baze nan Rosenberg ki dirije pa Patrick Ainsi Connu, enben li menm tou blese, m kwè m te ba nou enfòmasyon sa deja nan premyè emisyon ke nou te fè. Nou pral chavire nan departeman de l'Artibonite. Fò m di nou ke nan jou kap vini yo la, bagay la kapab rèd anba. Pandan mesye Savyen yo, yo menm yap pran wout, yap pran katye, men fò n di ke gen yon sitwayen la, dan l te kòmanse rache. On bon maten m tande la. Misye nan bif avèk nèg euh kòman nèg sa yo rele nèg savyen yo ankò. Sitwayen sa dan l te kòmanse rache a se ti mepri. Men sanble jounen jodi a la ti mepri vin repran konfyans. Tande byen wi paske ti mepri te aksepte ke li pa ka batay. Men jounen jodi a la. sanble ti mepri kòmanse genyen bagay nan men l. Paske nan dènye tan yo nou te wè genyen echanj virulan antre baz Savyen e nèg Jan Deni yo ki gen nan tèt yo ti mepri. Lukson pale, Dèdè pale e ti mepri li menm li reponn. Jounen jodi a la ti mepri lage yon lòt voice ankò pou kapab pale avèk mesye Savyen yo. Nickson ayayayayayayayayay men jazz la men sexy a bann lach bann bann vole bann fatra bann lach sak pou rete tou pa vini m deja mawon apresa m bezwen mawon m bezwen yon chale pou m ka mawon chale a m bezwen pou m ka mawon. Bann lach gade luckson kap pale apa la vèrèt nan kraze vèrèt nou pran yon kou nou kraze yon kou mwen k anba vant nou an nou pa kraze m luckson di m non kraze m non m ta renmen w kraze m luckson bann lach ou pa di lapolis pa gen lapolis nan peyi a ankò sèl nèg ki gen zam ki pou pwoteje popilasyon retire bri sèlman fè ekip nou an Kouraj sou vòlè a, kouraj sou gang nan, kouraj sou kidnapè a. Fè l! Mwen menm avèk ekip mwen an. Bagay. Jean Denis. On bout. Gen on bout. Ki se Desalin. On bout. Bak Tousen. Kap krape bay. M nan bò bak Tousen an. Bagay krape nan bò Desalin nan. Mwen sa gen. Tout sa kap fèt yo. M ta renmen wèl nan paj sou zantray mwen bann vòlè map bay vag map maron map maron kòman map maron an vin pran lakou m nan non mesye m gen yon bann kabrit yon bann bèf tande m gen cheval tande m gen m gen plizyè kalite bèt kodenn kana pentad m gen yon bann m gen recho pou ki boukannen vin tou. Vin bwè yo non mesye. M gen machin, m gen moto, bon moto kòs tou nèf m fèt achte la pou 2500 dola meriken. Vin bwè mesye, wap ale mwen? Ti vòlè, grimas, makak. Mwen gen yon video ki dure 2 minutes et 46 secondes Alò sou dosye Site Solèy la talè m prale nan yon lòt emisyon pou m kapab ba nou plis detay sa k rive nèg je nèf yo. E sou videyo sa ou kapab remake 3 jèn. Sa se pase je kwa dan le departeman di Sidèst. E 3 jèn sa yo daprè popilasyon an se 3 jèn ki konn kanpe sou wout la pou ap fouye moun. fè yon seri de ekzaksyon. Popilasyon an vin kenbe yo, yo poze yo kestyon. Men dapre resi jèn sa yo, sa pare toutafè diferan de sa moun yo ap di de akizasyon yo pote kont yo a. Gen yon premye jèn ki di li menm se yon moun li t ap kondui al mete nan yon lòt zòn. Lòt yo menm di se sou wout la yo te ye. E koute la a, moun yo pa lajistis, se te lajistis ki te pou poze kestyon. Men e koute, gen de bagay ou k ap di tèt ou. Si nèg yo se move grenn yo ye vre, aparaman yo p ap janm bay verite a. Konprann byen wi sa m ap di nou an. E sa te kapab rive ke yo inosan, moun yo pran yo pou koupab. Nan tout peyi nan mond lan, li toujou di par la lwa ke moun pa bay tèt yo jistis. Men pa bliye nan nivo ke nou rive la a, si pa gen yon leve kanpe ki fèt pa bò kote popilasyon an, men nan leve kanpe ki fèt sa a fòk nou evite touye inosan. Fòk nou pasyan paske nou pa lajistis, se lajistis ki pasyant. Paske lè yon jij ap poze w kestyon, li kapab poze w kestyon an 20 fwa nan yon sèl entèwogatwa. Lè sa a paske sa se trik lajistis. Lè yo bondew de kestyon, wap rive yon lè, wap dekouraje, wap di bon ekoute je suis coupable. Eske w konprann? Paske se konsa la jistis li menm li fonksyone. Si se te la polis ki te kenbe nèg yo, te gon yon jij la ki tap poze kestyon, poze kestyon, sak te pase a li pase, m pa tap fè ti plenyen menm. Men tande non, apre yo fin poze jèn sa yo kestyon, Yo pran yo. Yo touye yo. Yo kraze tèt yo ak wòch. Videyo a bosal anpil mezanmi. Nan dènye jou sa yo gen anpil videyo k ap tonbe e se videyo nou menm nou pre pou nou kapab voye yo ba ou. E jan de videyo sa yo yo choke m anpil e lè yo voye l fò m eseye gade kanmenm. Donk m ap toujou rete sou chòk la men m di ke se trist. Pou map gade poum wè vizaj 3 ti jèn sa yo gen youn ki ti moun nèt si yo ta nan bagay sa vre se pa grav paske ekoute se peyi a tout menm paske si nou te nan peyi jèn te gen ankadreman yo te kapab pat rive la men se ankò pli tris pou wè si se ta vre pou wè de ti moun konsa kap antre tèt yo nan bagay malsen sa yo. Kap sal repitasyon yo. Waw se grav. Nap tande yon premyè pati nan videyo sa men se an voice paske videyo a nap voyel ba ou kote ke yap entèwoje ti jèn sa yo. Epi nan lòt voice la wap tou tande kote moun yo ap pran wòch yap kraze tèt yo yap di an nou kraze tèt yo an nou kraze tèt yo. Se grav nan peyi dayiti bandi fè pire men kounya la tou. On grenn nèg yo ta sispèk ou kòm bandi ki ta pèdi klan w, w al tonbe anba men popilasyon an, se tèt chaje. Sa k fè m ap di nou, fòk nou pran anpil prekosyon, nou menm jèn k ap mache lòt kote. An n tande. E jan w ap gade l la, se 3 jèn gason sa yo, nèg yo siprann la a, ki nan yon aktivite fouy onivo Kabafou. Donk, moun Kabafou kenbe yo la a. Donk, nèg yo la. Nèg yo la, gen yon twazyèm, yon twazyèm, yon twazyèm la, wala, nèg yo la, jan nap gade la, imaj nèg yo, jan nap gade la, nan kalmo, kalmo, jan nap gade la, nèg yo, se sa, daprè sa popilasyon kapab wè avèk wè, nèg yo tap fouye moun. Ok, sa vle di dapre ou tap mennen 2 moun, moun yo pat gen kontwòl wout la, ou tal fè yo konn wout la, ou tap bay eksplikasyon, se sa? Men dapre enfòmasyon ki genyen, ok, dapre enfòmasyon ki bay la, yo di m ke plizyè chofè taksi te temwanye ke nou tap fouye yo, nou te kagoule, eske ou te, ou pa okouran de sa? Ou gen dwa pat ladanl, men. Non, non, se yon ti entèvyou ankò, mèt, mèt, fikse mwen sa sou mwen. Ok. Mèt, fikse l sou mwen. Ok. Ou ka di nou sa k pase a, patwon? 3 vòlè yo mouri, wala. Yo touye yo la, ok. Donk finalman yo touye nèg yo, nèg yo mouri, ok. Nou wè jan bagay yo grav? Eske yon nèg kapab dekonseye popilasyon an pou fè brigad bò lakay li? Pou ap chase bandi? Men gon grenn bagay m pè an retour. Mwen pa vle si gen yon brigad nan yon zòn, pou l gen 10 nèg. Konprann byen sa map di nou an wi. M pa vle si gon brigad nan yon zòn pou se yon sèl nèg ki gen yon ti bout manch nan men l. Konprann byen. Gon seri de zòn la ki di yo pap bay legen. Men si ou pap bay legen, fòk omwen ou kapab gen yon 20 manch long nan baz la wi paske lè nèg yo ap deplwaye yo deplwaye an granmoun, an gwo bout bèt. Men ou menm tou kap defann ki ret nan tèt mòn nan la a. Fò w kapab file bagay anba pou di nèg yo, Fon kanpe! Konprann byen sa m ap di w la wi. Pou di fon kanpe. Paske sinon, euh, peine perdue. Se san nou pral fè koule an plis. Pou granmèsi. Bagay yo anpil wi la dan la Repiblik. Antouka n ap tounen toutalè pou yon pwochèn emisyon. Mèsi la fami. Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partage.